Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Enfòmasyon nou pote pou ou jodi a la gen a wè ak kidnaping, moun ki mouri epi dosye Ikrèn. Ebyen nou pral pote ba ou anpil detay. Dabò se pati! Mwen gen anpil enfòmasyon ki rive jwenn mwen la a. Alò enfòmasyon yo n ap eseye fon jan la pou n kapab trete tout enfòmasyon voye ba nou. Alò fò m di nou ke an partan genyen Zo e ki voye yon mesaj, yon odyo ban mwen ki di, bon jounalis felisitasyon pou vòtre travay mwen kontan paske mwen te yon bandi, yon gang, yon kriminèl ki jounen jodi a la vle antre nan yon lòt lojik donk se sa k fè m ap chache kontak tout jounalis k ap fè yon travay serye nan peyi a. Antouka mèsi Zo pou mesaj sa a. Zo alyas Ti David. E petèt demen n ap gen chans pou n tande voice Zo a paske nan dènye tan sa yo nou estime ke Zo li menm li pale anpil. Kidnapping, Genyen Roland Chicoy Ebyen yo kidnape Roland Chicoy depi vandredi. Depi vandredi pa gen nouvèl konsènan Roland Chicoy paske Roland Chicoy te deplase pou l al pran yon egzamen nan yon lopital enben depi lè sa okenn sinyal. E se aprè kèlke jou donk on vyen de pase un pti kout fil a la mezon pour dire que ebyen ekoute mwen nan men kidnapè 400 mil dola ameriken pour la liberasyon de Rolande Chicoy, yo pran l nan Dèlma 40, li te ale lopital, donk li rete Fontamara. Tèt chaje. Genyen yon kidnaping ki fèt ankò jodi a la a, se o nivo de la Riyèl Vag. Genyen Estefania Gonzalez. Estefania Gonzalez se yon etidyan nan CEDI, yon etidyant padon, ebyen. A partir de, alors je vais pas dire demain, men aprè demen, ap gen jounal nan Karayib, men a kote de lòt mobilizasyon ki ap fèt a travè lè rezo sosyo, mwen panse ke Karayib Bob se Pierre Renel Rene et puis l'autre guerrier Dieu seul, eh bien fò n bay yon ti kout men pou ke Stephania que je connais ansanm avèk mari li Marc Théagène kapab jwenn liberasyon yo. Brèf, genyen yon lòt videyo ki ap sikile atravè lè rezo sosyo. Nan videyo sa a, w ap wè yon machin ki gen anpil enpak bal sou li. Machin sa daprè enfòmasyon yo t ap pase o nivo de blòk Bisantnè. Ebyen, bandi daprè enfòmasyon yo ta pral fè yon kidnaping sou machin sila a. Le pire est arrive. Machin nan ta sanble blende. Paske ou pral gade nan video yo wap wè enpak bal yo. Les occupants yo te gen chans pou yo gentan chape poul yo. Men ekoute, bandi yo tire preske sou tout kò machin sa. Plizyè enpak bal, par brise preske kraze. Ebyen genyen yon moun ki te nan machin nan ki li menm resevwa yon bal nan men on a fait croire que c'est ta yon policier. Ann gade ti video sa, sa dure 1 minute et 22 secondes. Antouka mesye, men sa k ap pase atè a la nan Bisantnè, yon machin, yon chewoki blan la, yon gran chewoki yo manke fè yon kidnaping sou li la atè a la tou pre nou la, men sa k pase, men sa yo fè machin nan. Tout sa nou wè ki tou blanch yo, malgre machin nan blende, li pran bal kanmenm. Men li tout sa yo la se se yo pa avan tout sa yo la se se se se tou bal nan machin nan la te gon te gon te gon yèjèpèèn li pran li pran bal nan men men li pa mouri. E tout sa yo la se kout bal yo fè nan dèyè machin nan yo ta pral bat pou yo kidnape l men kidnaping nan pa gentan fèt men plak machin nan yo kraze a yo ta pral fè kont e yo ta pral voye men sa k pase sa son lòt machin pandan l ap fè bak l ap degaje l pou l sòti Li oblije tonbe atè a la atè a la ok n aranje n. Mwen gen yon lòt videyo ki dire anviwon 10 segond se yon tip ki alonje par tè e li menm lap benyen nan sanl kès ki sè pase o juste? Mwen menm tou mesye gade video a m tande kisa yap di m pa jwenn on maximum enfòmasyon poum ta ba non paske la ou ka pa poze tèt ou kesyon pou di eske se ta yon moun ki nan move zafè oubyen eske se tip sa li menm ki sou moto a yo videl atè tèt chaje se konsa bagay yo ye nan peyi dayiti moun ap tonbe agoch adwat yap kidnape moun A gòch, a dwat. Kout poz, on va respire jistavan lapaj entènasyonal. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod. C'est la chaîne du moment. Bagay yo anpil nan paj entènasyonal la. Fò n di ke dosye Ikrèn ak Larisi, dosye sa a pran yon lòt tournure. Nou pral ba w detay yo youn aprè lòt. Men tande byen, Genyen sanksyon ki tonbe, e anpil moun estime ke otan ale twò lwen nan sanksyon yo. Inyon Ewopeyèn ale twò lwen nan sanksyon yo. Nou pral eksplike w. Lagè nan peyi Ikrèn ak kalvè pou Afriken yo la se deja yon pwoblèm. Eske nou wè? Donk si anpil moun kapab di y ap. pran kè nan men pou Ikrèn avèk peyi vwazen, ebyen fò n di ke sitiyasyon nwa parèy nou yo pa bon ditou, moun k ap chape poul yo kite Ikrèn pou kapab ale nan lòt peyi vwazen. Temwanyaj yo miltipliye, sa ki montre anpil moun yo maltrete E se ajan sekirite ki maltrete moun sa yo paske yo anpeche yo pou yo pran plas nan yon tren oubyen nan bis ki prale nan lòt fwontyè. Nou wè, sa vle di nou menm k ap pran kè nan men pou sa k ap pase nan peyi Ikrèn, k ap di nou jenere parapò ak sa k ap pase nan peyi Ikrèn, men sa yo bay nwa yo an retou, Afriken yo bloke. nan pasaj fwontyè, sitou avèk Polòy. Jounen lendi an, Linyon Afrikèn deside pou reyaji ofisyèlman. Inyon Afrikèn di li patikilyèman preokipe konsènan Afriken ki yo menm yo pa vle yo monte nan bis oubyen nan tren pou kapab travèse fwontyè ki tou pre Ikrèn. Macky Sall, prezidan Senegal epitou prezidan Inyon Afrikèn ansanm avèk Moussa Faki, Prezidan komisyon sila a raple ansanm ke tout moun gen dwa pou franchi fontyè la pandan yon konfli e dwe benefisye menm dwa avèk moun ki genyen idantite Ikrenyèn. Donk, yo pa ka kite Ikrenyen yo ap deplase, epi Nwa yo, Afriken yo ki nan peyi sila a, yo pa vle kite yo. deplase. Se grav. An referans ak anpil imaj, temwanyaj ki montre plizyè dizèn Afriken ki bloke nan fwontyè la, notamman avèk la Polòy, alòske lòt yo yo menm, sa k gen po wouj yo, otorize pou kapab pase. Inyon Afrikèn di ke se yon trètman diferan inakseptab, chokan, rasist ki vyole dwa entènasyonal. Macky Sall ak Moussa Faki mande ak tout Eta yo pou fè prèv anpati e menm pote soutyen yo bay nenpòt moun nan nenpòt ras la, nenpòt koulè. Yon ti tan avan, Nijerya li menm te denonse konpòteman rasis sila a e li di li primòdyal pou ke tout moun kapab trete avèk dinyite Daprè prezidans Nijeryan nan. Gen anpil lòt reyaksyon toujou. Pa egzanp pou La Kot Divwa, ebyen pral gen yon tach k ap parèt trè konplèks pou kapab fè evakye 500 resòtisan ivwaryen prezan nan peyi sila a. Kot Divwa bò kote pa l mete sou pye yon selil kriz. Premyè la se nan ministè afè etranjè nan Abidjan. Dezyèm nan nan anbasad Kot Divwa nan peyi Almay. Philippe Mangou, anbasadè an pòs nan Berlen deside pou kapab rann li nan fwontyè ant Polòy avèk Ikrèn pou kapab favorize evakyasyon sila. Kontinan Ewòp la mete ansanm pou kapab opoze yon fwon sanksyon ak Larisi aprè envazyon peyi Ikrèn. Pou la premyè fwa, 450 milyon ewo debloke kolektivman pou kapab livre zam, nou te di w sa yè, ansanm avèk avyon konba nan Kyèf. Espas aeryen ewopeyen an li dezòmè fème, jan n te di w sa, ak tout avyon ris tèt chaje. Sou tèren an, nou estime a anviwon 500 mil Ikrenyen ki yo menm ap kite lakay yo pou kapab ale nan lòt peyi, peyi vwazen, swa Polòy ak peyi ki pi pre yo. Egzòd la konplike. Laplipa fanmi, sitou fanm avèk jenn timoun yo, dwe mache plis pase 30 kilomèt pou kapab rive sou fwontyè la. La a, moun k ap tann yo anpil. Volontè polonè ak ikrenyen nan dyaspora a yo menm yo sou plas. Yo vin pote èd tou senpleman bay moun sila yo ki nan nesesite. Se ta kapab evidan pou konnen yon bilan. Bilan an pase nan anviwon 500 moun ki deja pèdi lavi yo. Wè, 500 moun deja pèdi lavi yo, e aprè yon joune de negosyasyon nan fwontyè Byelorus, diskisyon ant reprezantan Ris ak Ikrenyen kanpe la pou lenstan. 2 delegasyon yo anonse y ap rann yo nan kapital respektiv yo pou konsiltasyon. Daprè negosyatè Ikrenyen an, yon dezyèm Seyans diskisyon kapab fèt. Nou pa kapab di plis bagay sou dat la, dapre negosyatè Ris lan. Jounen lendi 28 fevriye an, premye poupale òganize nan fwontyè Ikrèn ak Byelorisi. 2 pati yo tabli yon list priyorite ak tèm, dapre youn nan manm delegasyon Ikrenyèn nan, san li pa bay twòp presizyon. Kisa Ikrèn mande? Yon seselfe imedya ak retrè twoup Ris yo nan teritwa Ikrenyen yo. Kisa Larisi li menm li mande? Demand peyi Larisi yo detaye nan kad yon konvèsasyon telefonik jounen jodi a antre prezidan fransè a Emmanuel Macron ak omològ Ris lan Vladimir Putin. Li menm egzije rekonesans Krime kòm tèritwa Ris, se sa Vladimir Putin di. Vladimir Putin fè 2 lòt egzijans, demilitarizasyon ak denazifikasyon gouvènman Ikrenyen an epi garanti yon stati neutre Ikrèn, twa demand Ris an preyalab ak tout règleman konfli sila daprè sa Kremlen fè konnen nan sa ki soti ant diskisyon avèk prezidan Ris lan epi prezidan Fransè a. Mwen genyen 2 dosye la a mwen vle kite yo pou nou an dènye konsènan dosye Ikrèn ak Larisi. Tande byen, moi je pense que sa fè mal e sa prouve ke yo wè vizaj anpil moun nan mond lan. Tande byen. Ebyen, gen anpil sanksyon ki tonbe. Sanksyon, pami sanksyon ekonomik kont la Risi. Oksidan fè konnen li konte touche pòtfèy oligark Ris yo ak anpil fòtun yo genyen nan peyi a. Alòske presyon ap monte, sèten milyadè Ris reyaji e yo desolidarize yo pa rapò ak aksyon Moskou a, enterè yo an je. Yo mande pou gen lapè nan peyi Ikrèn. Nou pral tande reyaksyon chak grenn milyadè nan peyi Larisi, sinon kèk nan yo. Genyen Mikhail Fridman, li se premye ki pran lapawòl dimanch. Li se dorijin Ikrenyèn. Li se fondatè bank prive, yon gwo bank ki rele Alfa, e li fè konnen nan yon lèt ak anplwaye li yo kriz sa a pral andomaje 2 nasyon sè sa yo e fòk yo mete fen ak efizyon san sila. Depi lè sa a tou, anpil lòt reyaksyon. Genyen yon gwo towo nan aliminyòm ki se Oleg Deripaska ak patwon laprès, Evgeny Lebedev li mande pou genyen negosyasyon epi kanpe sou batay la. Oleg Tinkov, fondatè bank ki pote menm non sila a, ale pi lwen lè li afime sou kont Instagram li ke inosan yo ap mouri chak jou nan peyi Ikrèn se inakseptab. Hum! De pli zan pli milyadè Ris yo pran lapawòl. Youn nan pi rich Nan peyi sila a, Roman Abramovich, ki sede kontwòl klèb foutbòl Chelsea, li menm kontakte dirèkteman pa Ikrèn. Daprè pòtpawòl li an, pwòch Putin nan eseye ede nan negosyasyon avèk Larisi. Sanksyon ki frape jounen jodi a peyi an kapab daprè magazin Forbes deja koute anviwon 100 milya dola depi 16 fevriye izin li nan sidwès Moskou. Liy pwodiksyon yo kanpe depi lendi maten. Vant nan peyi Larisi ak ann Ikrèn reprezante 3 pwen 5 pousan chifredafè konstriktè Swedwa a. Kote transpò maritim, jeyan armatè Danwa Maersk anvizaje pou sispann tout rezèvasyon konntenè a destinasyon e an pwovnans peyi Larisi. Sosyete a deklare l ap siveye de prè evolisyon rapid sanksyon ki enpoze sou do Larisi e li ap prepare li tou pou li kapab konfòme li. Antrepriz fransè nan peyi Larisi ap òganize yo tou. Renault ap kanpe nan kouran semèn nan plizyè chèn montaj. Rezon yo envoke, pa gen konpozan elektwonik, Renault kontwole Avtovaz ki pi enpòtan konstriktè otomobil Ris ki ap chache altènativ pou kapab rapousib pwodiksyon li an malgre sanksyon yo. Pozisyon anpil antrepriz parèt trè konplèks. Y ap mache sou yon fil ant sanksyon ekonomik ki dwe antre an aplikasyon epi presyon Kremlen ap fè pou kapab rapousib aktivite yo nan peyi sila. N ap vini avèk yon lòt dosye, sa parèt plis bwilan e daprè anpil moun, Sa parèt kòm yon enjistis. Tande byen, mezanmi. Yo toujou di ke foutbòl pa nan politik. Men jounen jodi a la a, nou wè politik la envite foutbòl oubyen foutbòl la envite politik. Pa vre? Tande byen, Federasyon Entènasyonal Foutbòl, fifa, ak Konfederasyon Ewopeyèn, ki se UEFA, yo anonse, tande byen wi, yo sispann Larisi nan. tout konpetisyon. Jounen 28 fevriye 2022 an, yo fè anons sa a suit ak entèvansyon militè Larisi nan peyi Ikrèn. Federasyon Entènasyonal Foutbòl bay pi gwo sanksyon anvè Larisi sèlman 24 è apre li pwononse yon premyè seri mezi. Mezi sa yo fè suit ak entèvansyon militè nan peyi Ikrèn. Sèt fwa, ekip nasyonal Ris yo Epi tou klub foutbòl nan peyi sila pap kapab dispite konpetisyon fifa ni konfederasyon Europeyèn ki se UEFA. Dayè se jiska nouvèl òdr, fifa ansanm avèk UEFA deside jounen jodi a ansanm tout ekip Rus yo kit ekip reprezantativ nasyonal oubyen ekip an klèb, ebyen yo sispann pou yo pa patisipe nan ankenn konpetisyon fifa ak UEFA jiska nouvèl òd, daprè yon kominike 2 enstans sa yo mete deyò. Konkrètman, seleksyon maskilen an pa kapab afwonte Polòy 24 mas, dezyèm tou kalifikasyon ewopeyèn koup du mond 2022, k ap fèt 21 novanm jiska 18 desanm nan peyi Katar. Seleksyon feminin nan li menm tou, pap kapab patisipe nan chanpyona Ewòp dè Nasyon a pati 6 pou rive 31 jiyè nan peyi Angletè kote yo ta dwe afwonte Laswis, Peyiba ansanm avèk Laswèd. Pi pre a gen Spartak Moskou ki pap kapab jwe avèk RB Leipzig 10 ak 17 mas k ap vini la a an uityèm de final Lig Ewopa. Anpil presyon k ap fèt sou fifa avèk UEFA. Plizyè peyi tankou Polòny, Repiblik Tchèk yo anonse yo pap afwonte ekip Ris yo, ikonpri sou tèren netr, yo pa nan bagay konsa. Final Lig dè Chanpyon Ewopeyèn nan, nan ane 2022 an, ki deja li menm delokalize sòti nan Sen Petèsbour pou ale m kwè se nan Sen Deni an Frans. UEFA, li wonp avèk efè imedya patenarya li avèk jeyan Ris Gazprom, youn nan prensipal sponsò depi 2012. Kontra sa te estime a 40 milyon euro pa an daprè medya spesyalize yo ki tap kouvri Lig dè Chanpyon ak konpetisyon entènasyonal ki òganize pa UEFA epi tou Euro 2024 ki ap fèt nan peyi Almay. 2 enstitisyon yo finalman swiv rekòmandasyon Komite Entènasyonal Olenpik. Lendi 28 fevriye a, komisyon egzekitiv CIO, rekòmande ak federasyon entènasyonal spò epi tou òganizatè evenman spòtif pou pa envite ni otorize patisipasyon atlèt ak ofisyèl Ris epi Belarusyen nan konpetisyon entènasyonal. Twa jou aprè yo deja anonse yon seri mezi, CIO li menm deside retire òd olenpik ak tout moun ki okipe aktyèlman yon fonksyon enpòtan nan gouvènman Federasyon Larisi. Pami yo, chèf deta a, Vladimir Putin. Se tèt chaje! Ou menm k ap tande, w ap di, Mezanmi, gade sanksyon yo bay Larisi! Gade sa yo fè Larisi! Anpil moun kapab di, Ee, pou sa l fè Ikrèn nan, mwen dakò. Men m pa kwè anpil Ayisyen ap di yo dakò. Paske nou wè sa moun sa yo ap fè nou tou. Kounye a la, m pral pran kèk ti egzanp avè nou. Se pa pou m kritike nou. Men, tande byen. Depi nou fèt, èske nou janm tande ke Larisi okipe yon peyi? M pa konnen, petèt ke m pa twò fò nan istwa, m pa twò fò nan konesans jeneral. Si yon moun konnen Larisi te okipe yon peyi, Fè m konn sa. Epi m ap di w mèsi anpil. Depi w fèt ou tande Lafrans te okipe Ayiti. Ou tande Espay te fon parèt la sou bout tè a. Ou tande Angletè te okipe tèl peyi. Ou tande Pòtigal okipe tèl peyi. Ou tande Etazini li menm, bon, se pa pale. Tanzantan, l ap fè okipasyon. Jiskaprezan, l ap fè, se m ta kapab di. Se peyi ki pi demokratize sa n ta kapab rele okipasyon li yo. Men, fòk ou gen bon je pou wè sa. Anpil peyi okipe lòt peyi. Men nou pa tande Larisi fè sa yon fwa. Kounye a gon bagay pou nou konprann. Dezyèm egzanp. Èske nou konnen dosye lotan an pou Ikrèn pa t antre ladan li, pou ke li pa t etann li vè lèst peyi Ewòp yo, se yon dosye ki ap debat depi 1994? Kapab byen avan. Sa vle di ke dirijan Ris yo te kiltive anpil pasyans nan sans sa a. Jounen jodi a, men sa pou konprann. Imedyatman otan, alò peyi sa yo antre nan lotan, Larisi parèt trè vilnerab. Konprann byen wi. E men sa pou konprann. Ou gen kay ou. Ou redi ou fè kay ou. Ou ladan l. Epi lè w gade ou wè yon bon maten, gen yon vwazen ki rete trè lwen epi l vini la a, li kouwonnen kay wa, li ansèkle l, epi depi se moun ki nan zòn nan, li mete bagay nan men moun sa yo. Sa w ap di tèt ou? Si w gen yon mwayen de defans, ki sa l ap ye? Sa se youn. Kounye a la, yon lòt egzanp, si Larisi, m te di nou sa deja, m vle rafrechi memwa nou, ta parèt li mete baz militè li nan peyi Kiba, li mete misil an direksyon Etazini. Li vin la Ayiti, li mete baz militè l Ayiti, li mete misil an direksyon Etazini. Li paret Venezuela li fè menm bagay la. Kisa etazini ap fè pou ti peyi sa yo? M ta renmen nou dim wi. Donk, jounen jodi a la se pa ke mwen menm m pa anvi bay Putin rezon, men tande byen o final lè w ap gade tout bagay sa yo sa w ap di tèt ou w ap bay Putin rezon. E pa bliye ke tip ki sou pouvwa la se pitit oksidan li ye. Paske te gen manifestasyon pou te kapab dechouke ansyen prezidan ki se Viktor Yanukovych. ki se twò pwòch Moskou, ebyen jounen jodi a la a, lefèt ke Yanukovych pa la ankò, ki se yon pwòch Moskou, ebyen jounen jodi a la a, se yon pwòch oksidan an ki la. Konprann byen. Epi gon lòt bagay. Mwen gade bagay sa a byen e mwen tande anpil spesyalis peyi etranje. Jounen jodi a la a, Larisi se bèt nwa. Larisi se mechan. Larisi pa gen dwa antre nan lojik sa a pou ap kraze pèp ikrenyen an. Men tande byen, Putin te pran anpil pasyans. Vous imaginez? Depi 1994 a 2022, sa fè konbyen ane? Sa fè konbyen ane? E lòt bagay, jounen jodi a la, se Putin ki pa bon. Men ban m di nou, lè nèg yo antre nan peyi Libi, yo fè sa yo te fè a, pa t gen plenyen non. Lè nèg yo antre an Irak, Yo fè sa yo fè a. Yo pran Saddam Hussein. Men kòman Saddam Hussein te mouri. Pa gen pa bon non. Lè nèg yo sòti pou yo kraze la Syrie. Pa gen pa bon non. Lè nèg yo ti peyi sa ki rele Haïti a ki tou pre yo la a. Ebyen yo fè tou sa pou yo te fè avèk Haïti an. Epi yo redui l nan sa l ye jounen jodi a la a. Pa gen pa bon. Donk quand il s'agit de peyi sa yo ki yo menm ap frape Se bòn nòt, men kant yon peyi ap revandike pozisyon l pou ke yo pa atake l militèman, ebyen peyi sa a se li menm ki merite tout sanksyon. Non te di ke foutbòl pa nan politik. Jounen jodi a tout moun wè sa k ap pase a. Fifa se ewopeyen yo ki dirije l. Uefa, bon m pa bezwen pale puiske se yon lig ewopeyèn, men ekoute politik la antre an granmoun. Men sa nou fè. Donk, se triste, mond sa a, li pap janm ekitab. Li pap janm jan nou vle l la jiska la fen dè tan. Merci beaucoup la famille, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!